Map di yon gwo bonjou Yon gwo bonswa a chak moun ki pral tan de voice sa E jodi an premye Oktob 2022 Li 6 è 50 lè map fè voice sa la di maten E m fè voice sa pou m pale M pral touche 2 3 pwen paske m pap fè voice la long non M pral touche 2 3 pwen Premyèman m fè voice sa pou m pale avèk 2 3 jounalis Ki ap pran pòz gwo analis politik yo Ki ap fè seri de analiz tèt chat Enpi podyab pèp ayisyen an E yo menm yo e pèp la tande. E m vle jounalis sa yo konnen nou se moun ki kontribye nan mete peyi a nan eta sa l ye la. Ban m di nou yon bagay mesye, Fidel Castro, si m pa twonpe m, se te yon avoka, pa vre? Men, èske se nan tribinal nan l t al rete, li t al plede kòz pèp kiben an ki fè jodi an Kiba sa l ye a? Non. Fidel Castro se te yon avoka, Fidel Castro se te yon boujwa, ok, paske fanmi li te gen anpil kob. Li te yon avoka, li te yon boujwa, men pou li te goumen kont sistèm peze souse ki te gen Kiba, e zam li te pran. E jodi an, nou pran pèp sa, nou zonbifye l, atravè mikwo k nan men nou an. Nou zonbifye pèp la paske menm mikwo sa ki nan men nou an se e avèk mikwo sa nou fè bè nou, se a mikwo sa nou fè tout richès nou. Paske gen nan nou kòm jounalis ki gen chèk nan lapolis e se menm lapolis sa jodi an la ki pa gen materyèl ke nap plenyen an. Se menm lapolis sa nou koz yon pakèt polisye pa ladan l ankò nan fè manti sou yo. Se menm lapolis sa. Nou detwi yon pakèt jenn gason ki te ka kontinye itil peyi a. Jodi an, nou ipokrit anpil. Lè m ap tande nou k ap pale, k ap fè de analiz tèt chat. Mwen vle pèp ayisyen an aprann konnen pou yo pran desten yo an men. Pran desten nou an men paske e pa gen moun k ap vin fè anyen pou nou. Nèg wè nou ap tande chak maten. Nèg nou wè n ap tande chak aprèmidi. Nèg nou wè n ap tande chak swa yo. yo gon kote, yo gon bòs, yo gon patwon, yo gon moun nan sistèm nan k ap ba yo lajan e pi gwo lajan ankò. Sa vle di menm si gaz la, menm si galon gaz la vann 500 dola, gen jounalis la k ap ka mete l nan machin yo. Se poutèt sa, jodi a, wè y ap pran pòz, genyen k ap vin pran pòz plenyen. akoz pa gen gaz. Men nou menm ki nan Site Solèy, nou menm ki anba Dèlma, nou menm ki nan Lasalin, nou menm ki nan Bèlè, nou menm ki nan Simon Pele, nou menm ki nan Vilaj de Dye, nou menm ki nan Gran Ravin, nou menm ki nan katye popilè yo, nou menm ki nan Jalouzi, nan Bristou, nan Petyonvil, nou menm ki sou wout frè, anpil nan nou pap janm ka achte l. Men yo zonbifye nou, yo konplekse nou, Ayisyen an menm lè l pa ka manje, li p ap di l pa ka manje. Li p ap revòlte paske l pa ka manje a, epi l gen yon konplèks. Li prefere ap bay manti, l ap viv sou blòf. Mwen menm m pa moun k ap viv sou blòf mwen menm. M pa moun k ap viv sou blòf. Lè bagay la fè m mal, m ap revòlte, m ap goumen. Oke, ou wè mesye a fè manti, l fè pil fo rapò, li met nonm nan rapò. Jiskaske mwen pèdi djòb mwen ki se te Polis Nasyonal Dayiti e m toujou repete l, djòb mwen pi renmen nan vi m. Jiskaske m pèdi l, epi wè jodi an, m pran desizyon mwen menm mwen di bon, m ap goumen kont m. E konsa lavi ye. Bagay la fè m mal, m ap goumen. Paske m vin konprann sistèm nan, m vin konprann peyi a. N ap remake gen seri de nèg k ap choute sou Jenèf. Nap remake gen seri de nèg kap bat poul kraze fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye manyen youn manyen tout. Men gon gwoup li pap janm manyen, paske gwoup sa pa twò deranje l. Men nou menm lap deranje nou paske nap fè batay peyi. Nou menm lap bat poul fann nou, lap bat poul poul detwi nou, paske je nèg sa yo kale, nèg sa yo wè klè, nèg sa yo konn ki kote yo prale. E poutèt sa fòk pèp ayisyen an. Fok pep ayisyen an pran desten l an men. Se pa ret chita lakay ou. Ou nan grangou, ou ret chita lakay ou. Ou nan mizè, ou ret chita lakay ou. Gaz mouton ou pa ka voye pitit ou lekol, ou ret chita lakay ou. Kounye a wap okipe moun kap di w, paske pep la pran lari, pa politisyen ki met pep la nan lari. Pep la pran lari pou lavi chè. Ok, pep la pran lari pou nan mizè ke lap viv lan. Jodi a, kòm pa gen jounalis anketè an Ayiti, men si te gen jounalis k ap mennen ankèt an Ayiti, nou ta al gade pou n wè, pandan n ap rele anmwey, anmwey pou afè gaz, alò ti gwoup jounalis k ap rele anmwey lan, fòk nou ta desann Site Solèy, n al gade kote nou stoke tout kansite gaz sa yo. N a desann Fò Dimanch, al gade kote nou stoke tout kantite gaz sa yo, al gade nan ki eta moun sa yo ap dòmi. Al gad kot moun sa yo ap fè bezwen yo, kot moun sa yo ap twalèt. Nou janm al gad sa yo? Nou janm al gad sa yo? Jodi a swadizan nou jounalis. Men men m vle pèp la konnen lavi e senkant senkant li dwe ye. E lè m antre Ecole Supérieure de Photronique d'Haïti nan lane 2000, gon pwofesè ki te repete sa. Lavi a se senkant senkant. On moun debyen on moun debyen avè w, w ap debyen a moun nan tou. On moun e vagabon li avè w, w ap vagabon avè l tou. Ok? Dans la maçonnerie, c'est le noir et le blanc. Le pavé mosaïk. Ok? M fè byen, m fè mal. M fè byen, m fè mal. Menm moun k ap fè byen an, pa gen moun ki mechan nèt. Pa gen moun ki bon moun nèt. Sa pral depann de ki sa w fè l. On nèg ou chaje lajan nan on peyi. Yon ekip nèg, yon ti gwoup nèg, nou chaje lajan nan yon peyi. Nou pran tout richès peyi a. Nou fèmen ASCO. Nou fèmen minotri Dayiti. Nou fèmen siman Dayiti. Nou kraze teleko. Nou pran tout enstitisyon. Tout bagay sa ansanm te konn bay plis pase 30 mil moun travay. Nou voye plis pase 30 mil moun nan chomaj. Jodi an, nou pran tout enstitisyon sa yo, nou remèt yo ba yon ti gwoup nèg. Nan konplisite avèk tchoul boujwa yo, esklav a talan, esklav domestik yo. Epi nou bliye esklav dèchan yo. Nou bliye moun Site Solèy, nou bliye moun Lasalin. Nou bliye pèp ayisyen an k ap viv nan kras. Nou bliye moun andeyò yo. Moun k ap viv nan komin yo. Nou bliye yo. Nou bliye moun sa yo. Moun kap viv nan kot nan ti kote k pi rekile nan peyi a ki pa janm wè leta nou bliye moun sa yo nou kraze peyi a epi jodi a on gwoup jenn gason met tèt yo ansanm e ke nou di nou fè politik e ke men nou fè politik pa nou avèk zam. Konya gen ki jounalis avan nou pale gang gang gang. M pap menm fokis sou sa menm paske sa pa fè m ni cho ni frèt. Sa pa fè m ni cho ni frèt paske m konnen nosyon gang an Ayiti pa gon kote nan peyi sa e pa gang ki genyen. Gang nan laprès, gang nan lapolis, gang nan legliz, gang tout kote nan yon peyi. N ap pale de gang. Lè yon jounalis rete w gen kòb ou lapolis ap peye w kòb chak aprè midi ou pran mikwo w epi wap fè manti sou jenn gason wap bay manti sou jenn fanm wap detwi seri de moun ki ka itil peyi a ou fè manti sou tout kalite moun epa gang ou ye epa vòlò w ye pa gen diferans ant ou menm a nèg a zam nan paske ou itilize mikwo w la kòm zam ou pou fè manti pou detwi moun. E pa menm bagay ou ye. Ankò yon fwa pèp ayisyen an pran desten nou an men, met granmoun sou nou, kanpe dèyè barikad nou, nou nan mizè fòn revandike. Pa okipe okenn jounalis kap vin fèn reziyen nou nan mizè nou ye a, paske yo menm yap ka viv. Yo menm yap ka manje. Sak diri a mèt vann 2000 dola, gen jounalis la kap ka achte l. Konbyen kòb li touche? Dayè men jounalis sa bay moutre chèk li, konbyen kòb kote lap travay la peye l? ki fè yo gen modèl machin sa y ap kouri a, m ta renmen yo bay li. Sa vle di pèp la met granmoun sou nou. Pa tande moun. Pa tande moun. Nou menm nan fòs revolisyonè jenè fò fanmi e alye, manyen l manyen tout, n ap fè yon batay peyi, n ap fè yon batay pèp. N ap tande pèp la sèlman. Men si yon nèg panse dèyè mikwo w lè w rete, yo peye w, yo ba w kòb. Dayè ou te ap tande voice la nèg la di nèg ki sak konn li yo depi yo ba yon ti kòb yo di al di tèl tenten nan radyo yo vin dil nan radyo. Ou wè seri de nèg kap fè analiz yo tèt anba. Nèg la wè zam nan, nèg la wè gaz la k bloke a, men li pa wè kondisyon nap viv yo. Nèg la wè gaz la, nèg la wè zam nan. Men l pa wè pitit nou nou pa ka voye lekòl, li pa wè manje nou pa ka manje. Menm manje wi, menm manje wi, m poko menm pale de kay pase kote n ap viv lan pa kay. Antouka, e byen jwe n a byen kontre. M wè kòmsi n ap pede di, e kot materyèl sesi, kot materyèl lapolis te gen tankou n ap voye lapolis vin fè masak nan katye popilè yo. E m ap tou di polisye yo sa. Sonje se nan katye popilè yo nou sòti. Sonje ti grenn polisye ki fè efò, ki kite katye popilè, ki swa al lwe yon kay anlè Dèlma, anlè Petyonvil. Yo pa anpil. Sonje grenn polisye ki gen chans sòti. Ou konprann mwen? Anpil nan nou pafwa se djòb boujwa n fè. Paske e pa tout polisye. Gen polisye ki onèt. E gen plis polisye onèt, kredib ke sa k pa bon yo. Enstitisyon ke m te fè 14 an ladan l, m konnen chaje nèg kredib ladan l, chaje polisye ki onèt ladan l. Mesye pa okipe okenn moun k ap mete nou devan tande mesye, panse a fanmi nou, panse a madanm nou, panse a pitit nou. E m toujou di nou sa, gen seri de moun depi se yo nou wè ki ap pale pou nou, konnen se enterè yo. Seri de moun la. Swadizan zik nan òganizasyon dwa moun ki detwi lapolis la, ki mennen lapolis la kote l ye la jodi a, epi w wè se moun sa w tande se moun sa k ap vin pran pòz pale byen pou polisye. Mesye polisye yo resezi nou, resezi nou kite pèp la manifeste, kite pèp la pase kòlè l, fristrasyon l, mizè l, paske nou menm, nou menm tou revandikasyon sa yo e pou nou l ap bon. Nou menm tou, ou konprann mwen, nou p ap ka peye gaz la nan pri l pral vin ye a. Sin kite sa yo pase kounya ap gen pwoblèm nan peyi sa e kounya ki pral gen ensekirite. Jounalis sa chita la dèyè yon mikwo, sal ye, li moute radyo a li fin fè analiz tèt anba l yo, ou konprann mwen, li gen tyoul sistèm nan pou ki voye kòb ba li, li moute nan radyo a li fin fè analiz tèt anba l yo, li gen tyoul sistèm nan ki pa vle non l site pou jounalis sa pa met dosye l deyò, li kouri ap voye kòb ba li epi konsa a mikwo a nou fin rich. Nou fin rich a mikro a. Epi lè fini n kole la nan kò moun, n ap vin fè moun kwè se bandi, gang, sesi. Antouka pèp ayisyen an pran desten nou an men. Jan m sot di an la, e jodi an e premye oktòb, ekskize m, jodi a e premye oktòb 2022, e nou menm nan fòs revolisyonè jenèf an fanmi e aleman yo nou menm nou toujou dèyè barikad nou. E nou konn sa k pare pou nou. Nou konn ki santans ki pare pou nou. E nou menm tou, nou pa pè santans lan, nou pare pou santans lan. E n ap afwonte santans lan. Se poutèt sa n ap mande pèp la, kore nou paske nou menm n ap kore pèp la. Batay sa k ap fèt jodi a, se yon maryaj pèp la avèk fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye manyen youn manyen tout li ye. Pèp la pap ka fè batay sa a poukont ou. Menm jan nou menm nou pap ka fè batay sa a san ou. An n met tèt nou ansanm. Non sèlman pou nou jete Ariel Henry e lè nou fin jete Ariel Henry pou nou tou kapote tout sistèm santi sistèm sistèm kowonpi sistèm peze souse sa ok pran desten nou an men pa fè bak ann kanpe ann goumen ann ekri istwa ansanm e ke poun gade kòman nou kapab chanje kondisyon lavi nou mèsi anpil moun kap pale a rele Jimmy Cherizier Barbecue.